Kite m di Senyè a mèsi. Kite m di Senyè ki pa tankou tout moun lan mèsi ak tout nanm mwen. Wi, kite m di Senyè a mèsi. Mwen pa dwe janm bliye tout byen li fè pou mwen. Li padone tout peche m yo. Li geri tout maladi m yo. Li wete m nan bouch kou a, li beni m, li fè m wè jan li renmen m. Jan li gen pitye pou mwen. Li kouvri m ak benediksyon pandan tout lavi m. Li fè m rete jenn ak tout fòs mwen tankou malfini. Senyè a pa nan patipri, li rann jistis anfavè tout moun k ap sibi lenjistis. Li fè Moyiz konnen sa l te gen nan tèt li. Li fè pitit Izrayèl yo wè mèvèy li. Senyè a gen kè sansib, li gen bon kè. Li pa fè kòlè fasil, li pap janm sispann renmen nou. Li pap pase tout tan l ap pini nou. Li pa an kòlè pou lontan. Li pa aji ak nou jan nou ta merite l la. Li pa pini nou jan l ta dwe pini nou. Menm jan syèl la byen lwen anwo tè a, se konsa Senyè a renmen moun ki gen krentif pou li. Menm jan kote solèy leve a byen lwen ak kote solèy kouche a, se konsa li wete peche nou yo, li voye yo jete byen lwen nou. Menm jan yon papa sansib pou pitit li, se konsa Senyè a sansib pou moun ki gen krentif pou li. Li konnen ak kisa nou fèt, li sonje se pousyè tè nou ye. Lèzòm menm, lavi yo tankou zèb, yo grandi, yo fleri tankou flè savann, kou van soufle sou yo, yo disparèt. Pèsòn pa rekonèt kote yo te ye a. Men renmen Bondye pou moun ki gen krentif pou li yo se bagay ki la pou tout tan. L ap gen pitye pou pitit pitit yo, pou moun ki kenbe pawòl yo ak li, pou moun ki sonje kòmandman li yo pou obeyi yo. Senyè a mete fotèy li anwo nan syèl la, l ap gouvènen tout bagay. Nou menm zanj li yo ki vanyan, ki gen fòs, nou menm k ap fè tout sa li mande nou fè, nou menm k ap koute sa l ap di nou, fè lwanj Senyè a. Nou tout ki fè pati lame ki nan syèl la, nou tout k ap sèvi l, k ap fè volonte li, di Senyè a mèsi. Nou tout kreyati Bondye, nou tout. Ki toupatou kote l ap gouvène, di Senyè a mèsi. Wi, kite m di Senyè a mèsi. A wi, kite m di Senyè a mèsi. Bondye beni nou chak frèm sèm kap gade videyo a kèlkeswa lè wap gadel la mwen salye ou nan non Jezi ki gen tout. pouvwa. E nou remèsye Bondye pou gras li, pou lanmou l, pou fidelite l nan lavi nou. Jiskaprezan nou kapab di, Ebenezer, Ebenezer, jiskisi, Letènèl nous a secourus. Nou pa gen ase de mo pou nou ta remèsye l. Menm jan David li menm nan sòm sa a nou sot li a, li di, Kite m di Senyè a mèsi, kite m di Senyè a mèsi ak tout nanm mwen, wi. Kite m di Senyè a mèsi. Ebyen, mwen menm ansanm avèk ou, nou gen obligasyon pou nou di Senyè a mèsi. Dèfwa nou konn plis fokis sou yon bagay ke nou bezwen nan men Bondye, sou yon bagay ke n ap mande l, men, nou pa sonje pou nou di l mèsi pou byenfè l yo nan lavi nou. Nou gen obligasyon pou nou di Bondye mèsi pou sa l fè pou nou. Si l ap pwoteje w depi nan vant manman w jiskaprezan ou ankò an vi, nou gen rezon pou nou di Bondye mèsi. Nou gen rezon pou nou di l mèsi pou sa l fè pou nou nou konnen e sa l fè pou nou nou pa konnen. Gen bagay Bondye fè pou nou li pa kite nou konnen paske l pa yon Dye ki konn fè dyòlè. Gen konba Bondye mennen pou nou pandan n ap dòmi, li pa kite nou konnen. Gen kote li ale pou nou, nou pa konnen. Gen kote li reponn pou nou, nou pa konnen. Gen aksidan Bondye epanye w, li pa kite w konnen. Gen sèkèy li ranvwaye pou ou, li pa kite w konnen. Ebyen nan lè sa, nou pa sipoze engra, nan lè sa balanse men w. Di Bondye mèsi. Di Bondye mèsi paske l pwoteje w, li pwoteje fanmi ou, li pwoteje mari w, li pwoteje madanm ou, pitit ou, manman w, papa w. Di Bondye mèsi nan lè sa pou gras li, pou lanmou l, pou fidelite l. Pa sèlman fokis sou sa w bezwen an, sou sa w ap mande l ou poko jwenn li an, men di l mèsi pou sa l fè pou ou deja yo, pou sa l fè pou ou pa konnen, e sa l fè pou ou, ou konnen yo. Menm jan nan Lik 17 nou li istwa dis lepre yo, Jezi te geri yo. Gen yonn ladan yo ki te retounen vin di Bondye mèsi. Ebyen nan minit sa, annou retounen vin di Bondye mèsi. Annou retounen pou n di l mèsi pou byenfè l yo. Nan 126 Français Chant d'Espérance, salmis lan chante li di, Quand le vol de la tempête pou ta remèsye Bondye. Menm si w ta pale dimil ane, w ap di Bondye mèsi, sa pap sifi. E ou pap ka peye sa Bondye fè pou ou. Nan lè sa a, pa sèlman fokis sou sa w bezwen ou poko jwenn nan, men di Bondye mèsi pou sa l fè pou ou deja. Pandan w ap remèsye l pou sa l fè pou ou deja yo, pou sa l fè pou ou konnen e sa w pa konnen yo, ebyen sa w bezwen an, l ap vin jwenn ou. Bondye renmen moun ki rekonesan. Bondye renmen moun ki rekonesan anvè li lè l fè yon bagay pou li. Ann te rekonesan anvè Bondye. David te rekonesan anvè Bondye. Yonn nan di lepre yo Bondye Jezi te geri a, li te rekonesan, li te retounen pou l te vin di Jezi mèsi. Ebyen, se menm jan, Frè m avèk sè m yo, swaye rekonesan. Bay Bondye glwa. Di l mèsi pou gras li nan lavi w. Konsa, sa w bezwen an, w ap jwenn li. Olye w dekouraje nan sitiyasyon w twouve w la, sitiyasyon ki mete dlo nan zye w la, olye w dekouraje, ou bese lèbra, men, konptele byenfè de Dye. Imajine sa l fè pou ou yo deja, yo pi gran ke sa ou poko jwenn nan. Bay Bondye glwa, remèsye Bondye kèlkeswa sikonstans ou te ka twouve ou, kèlkeswa move van k ap vante sou chemen lavi ou, kèlkeswa tanpèt ki leve kont ou, men sonje pou w di Bondye mèsi, sonje pou w ba l glwa pou sa l fè pou ou deja yo, se konsa li pral fè sa w bezwen an, l pa anyen, li pa anyen, menm jan yon papa sansib pou pitit li, menm jan n sot li nan sòm nan, se konsa Bondye li menm. Li sansib pou ou. Li konnen bezwen w nan. Li konnen ki sa w ap chache. Li konnen ki sa w gen bezwen. Fè Bondye konfyans. Pandan w ap remèsye l pou sa l fè pou ou deja yo. Se konsa, li pral fè sa w bezwen an. Pa sèlman fokis sou sa w ap mande Bondye a, men sonje tou pou di l mèsi pou kote l soti avèk ou, pou kote l pran ou, pou konplo l kraze pou ou, pou kote l soti avèk ou. Sonje pou di l mèsi. Ke gras Bondye kouvri w, ke Bondye akonpanye w, ke sa w bezwen an, ke w jwenn li kounye a, o non de Jezi, ke Bondye pwoteje w, ke Bondye gade w, gras Bondye kouvri w, mwen renmen nou nan Jezi. Amen.